Byenvni sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod, chanèl ki la pou kapab pote enfòmasyon ba ou 24 heures sur 24. Genyen 3 videyo ki ap tourne en boucle sou rezo sosyo. Videyo sa yo m ta kapab di se son de videyo d'horreur. Lè w fin gade yo apparemment si w gen yon kè ki humain franchement euh. Nan legliz, nèg kwadèboukè yo, nèg 400 mawozo yo pran l. Yo ale avèk li nan baz. Yo touye l. Men se pa touye a ki make nou, ki frape anpil moun an menm tan. Se zak ki fèt la, par la swit. On la tue, epi yo koupe 2 men l. Mete sou lestomak li Apre bawon plenn nan Lanmò san jou Vin fè rès egzekisyon an Premye bagay n ap di tèt nou se ke polisye sa a Nèg yo t ap chache l anpil Men li menm li pa t konnen Polisye toujou ap fè erè Ou pa ta janm imajine yon polisye ki li menm Nan yon bakòp oubyen anndan yon cha ap file bandi bal epi yon bon maten ou deside pase nan zòn bandi sa. M pa ka konprann bagay sa ditou, ditou. Men ann al nan kruyote videyo sa yo. Se 3 ti bout videyo. Gen yon videyo kote ke Lanmò San Jou ap pale pou di men kiyès misye ye. Ebyen jounen jodi a la li nan men nèg ki pi sadik nan plenn nan. Men se kadav la wi souple. Nou pa wè lè li te vivan. E pi dezyèmman wap wè kote ke yo koupe 2 ponyèt polisye sa paske daprè lanmò san jou se ponyèt ou te genyen pou te kapab bay moun bal, pou bay bandi bal ebyen men sa nou fèw. Sa vle di jounen jodi a la a bandi yo montre ke yon fwa de pli. Yo pi kriyèl ke la polis. Map gade video sa, lè yo fin koupe men sitwayen sila, m te panse tout bagay fini. Se pa ankò fini pou lanmò sanjou paske lanmò sanjou bay misye 2 kartouch. Wap wè kò a tranble pandan li pran kartouch sa yo. Pou moun ki bezwen video sa yo, nap voye yo ba ou. Men ekoute, fò gen kè. Pou kapab gade paske ou kapab fin gade youn nan video sa yo epi ou twomatize tou senpleman. Mesye polisye yo banm di nou bagay. M toujou di nou fòk nou mache an koloni. Ou pa kab fè kantite aksyon sa yo epi ou lage kò w anba je bandi. Paske bandi yo yo menm yo toujou gen antèn. Yo toujou ap veye. E depi ou pase nan bon moman anba je yo, ebyen yo menm y ap met men sou ou. Sa pwouve an kèlke sòt ke lapolis lan li fèb anpil. Eske polisye Michel se anba je nèg sa yo li te rete? Paske konba a m toujou di depi ou wè bandi an bezwen pran ou, L ap mete anpil antèn sou ou e l ap depanse kòb. Konprann byen wi, l ap depanse kòb pou l kapab met men sou ou. Donk nèg yo fè yon kou videyo sa m ta kapab di alò se 3 petit videyo yo imilye lapolis la. Lapolis la ajenou yon lòt fwa devan bandi yo. Konprann byen. Lè nou tande lanmò 100 jou te di sa. Lè yon polisye tire yon bandi, polisye kontan. Li menm lè l fè sa, li pa bezwen konn afè moun. E ou wè, li fin fè l, li antre nan manman polisye yo. Men, ban m di nou yon bagay, mesye. Kòmsi, pou polisye toujou genyen kontak ak bandi, pou polisye toujou, m ta kapab di ap travay pou bandi, kòmsi pou. Pa egzanp, yon polisye ki kantone nan Kwadèboukè, li toujou rete zanmi nèg 400 mawozo? Humm! Tèt chaje. Antouka, se triste de regarder tout ça. Ann tande kòman lanmò san jou ap triyonfe nan videyo sila a epi an retou, n ap kapab voye. video ba ou. Guy le monde men Reginald chèf bakòp men lap fè san Pede touye chofè moto Pede pran inosan al touye nan bra Babylè m te lage yon m te lage yon m te lage yon odyo m te di nèg bakòp men ap fè san sa yo nap pran yo grenn pa grenn wi Menm bwa sa toute moun li byen file epi pnh li Woy kat misye la tou wi Men kat misye tonton Gade kat misye Reginald soumoun Ou pap janm fè sa ankò Ou pral fèl anwo E kòman kòman lòt patnè a rele ankò E pa bilye Belize Nap pran w kanmenm. Map pran w kanmenm wi. Ay nou two grennen. Nou konnen e wa latè nou ye. Nou konnen e wa latè nou ye. Vyen vyen. Gyèt manman w. E jodi a la frè m la. Mwen sa kase e siwo. Men yi gwaz la wè. Men yi gwaz la. Konnen pral gen plenyen. Pwal plen anpil la. Lè bandi pran kou la polis ri. A ben la polis sizyonnen jodi a. Gyèt manman nou. Men sa kap touye. Kap touye ti chofè moto yo. Kap sesi kap sela. Metel sou vant ou bro tande papa. Ou pa pral avèm. Gyèt manman w. M pral avèm. Ou pa pral avèm. Ou pa pral avèm sa a. Ou konnen dwèt. Ou pa avèm. Ou konnen dwèt la bon m pral avèm. M pral avèm. Ou me prete m te prete w pat zago sa a ou wè tap ba moun doulè a m pral avèm. M pral avèm tande frèm. Menm de zago a m poko anvi kite w al avèl tou non. M poko kwè si map kite w al a de zago ou non frèm. Antou le ka ou konnen wap fè yon mache frèm nan zòn nan Ou wè afèm. Dayè fòk ou pran patnèm yo avan. Hein non ou mèt kitel li pap pran Ou ou Ou touye granmoun ansyen Sa granmoun ansyen te gen avèw Ti dwayen zòn nan Ti dwayen zòn nan frèm lan ou pran nou touyel sal gen avèw Abe sa w te fè granmoun ansyen an m pral remèt ou l. Tande m remèt ou sa w te fè granmoun ansyen an tande frè m. A e ba yo pa yon jwèt ladan yo. M remèt ou sa w te fè granmoun ansyen an gyèt manman w. Antouka mesye. Kontinye fè lòbèy, kontinye fè grimas, lamò sanble pa egziste pou ankenn nan nou. E m gen presyon ke se nou menm ki sanse mèt lanmò. Paske si nou pat gen kontwòl lanmò, jounen jodi a la a m panse ke gen yon seri de bagay moun ap gade, ebyen bagay sa yo, yo bay kè kase. Yo bay kè kase. E mesye, si pou nou batay tout bon vre kont bandi, fòk genyen yon veritable vetting ki fèt nan lapolis, alò pou lapolis sispann byen ak bandi. Malgre tout zak sa yo k ap fèt sou polisye, gen anpil polisye ki toujou zanmi gang. Se triste! Se triste! Hier soir, lè video sa yo vin jwenn mwen, gen yon moun ki chita bò kotem nan pandan map gade video sa yo, moun nan manke ale. Moun nan tromatize tèlman, epi lap poze yon ansanble de kestyon pou di, mezanmi yon moun gen kè pou fè bagay sa? Ben wi, yo gen kè pou yo fèl. E polisye yo tou, sispann rate cible nou, sispann touye viktim pou bandi. Nap mennen yon konba fas ak bandi, touye bandi. Men pa touye lòt moun nan popilasyon sivil la pou nou di ke se bandi. Nou pral kite w swiv yon videyo. Videyo pou montre w kòman batay la te ye yè o nivo de blòk anba lavil kote ke nèg je pèp yo nan yon premye tan yo pote boure sou nèg je nèf yo. Lapolis entèvni, anyen pa t ka fèt. Men ekoute, daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, tout nèg je nèf yo debake. Se sa m toujou ap di a wi. Lè w wè je nèf ap batay, li batay ak tout batanklan l. Li batay an granmoun. Lè yo atake yon nèg je pèp, ebyen toujou gen difikilte pou lòt jwè vini vin ranfòse ekip la. Bagay la te vrèman myèl e yo fè nou konnen ke nèg je nèf yo rive repouse nèg je pèp yo e se konsa batay la li menm li te fini. Gen moun ki mouri, gen jwèt tonbe. N ap vini avèk anpil enfòmasyon pou ou nan pwochen emisyon n ap gen pou nou fè. Antretan, ann gade kòman batay la te ye, kòman moun t ap kouri anba lavil, kòman kèlke polisye te pozisyone yo nan lari an. Kòman cha yo t ap defile, men se te yon batay ki te vrèman rèd. Zanmi entènot e se Yon gè ki eklate depi bò 3 zè di maten ant nèg bèlè e nèg jenèf donk pou le moman la se lapolis kap eseye mete kontwòl nan fren yo la donk se lapolis kap eseye mete kontwòl men anpil kout bal anpil kout bal prè de 200 a 200 kote nèg la pou le moman e anpil kout bal la ap tire pou le moman. Donk jan m di w lan se nèg jenèf yo ansanm avèk nèg Bèlè yo la k ap toke kòn yo men lapolis li menm ap gade kisa ke l kapab fè. Men pou le moman m kapab di w zòn ri pave, lali, ri montalè tout zòn sa yo blanch nèt.